Sèl pou nan mwen. Nan syèl pou m lage w, se pou w plat. Ou pa dakò pou w desann ou, pou w plat, pou w konsyan tout fot ou, tout erè w. Sistèm pote dwat ap bloke w. Pastè Amel ap toujou renmen w. Nan tout kè m mwen renmen w. Men sistèm nan ap bloke w. Paske si m ba w pase, fò m al bay lòt la pase. Si m ba w pase, fò m al bay lòt la pase. Eskize m wi mezanmi. Gen de moun an Ayiti m pa ka bay pase, paske si m bay pase, m gen 10 m pral bay pase. Epi lè m gade m wè m gate. M tonbe nan vòlò, m tonbe nan pa klè. Woy! E m pa ka pa klè, batay mwen anpil, e m gen wout pou m fè, m gen kote pou m ale. Louya! Louya! Louya! Louya! Trantèn, karant, senkant mil, dè milyon de pèsòn k ap swiv mwen. Lè m negosye a sa m pral fè, sa m pral di. Lè m negosye a sa m pral fè, sa m pral di. Sa m pral fè, sa m pral di. Ou menm ou ka negosye si w pa gen moun dèyè w. Si w pa gen woulchè lame nan sistèm pa, alelouya, nan sistèm pa m nan m pa ka negosye. M pa ka negosye, m pa ka negosye. M pa kapab, m pa kapab. Panse Nouyòk, panse Miami. Pastè New York, pastè Miami, pastè Philadelphia, pastè Amen nan Florida m paka negosye, m pa kapab pastè Haiti yo m paka negosye lèm gen moun yo sam pral di yo doy to ye la kira hanama. Sistèm bòte dwat la. Madanm ou ansent ba l valè. Sistèm bòte dwat la. Madanm ou ansent onore l. Ankadre l. Sistèm bòte dwat la. Nan madanm ou pa janm fè pitit madanm ou l ye. Pa gen dwa meprize. Priye avè l. Beni l. Yon lòt bagay. An cheri l, valorize l. Si se m pote twat la. E sa fè ke veye moun k ap antre nan mitan nou. Gen de papye ou gen nan men ou. Si ou pa remèt papye ou pral nan lanfè avè l. Papye sa gen twòp manti ladan l. Mesye dam eskize mwen mesye. Gen de bout papye ou gen nan men w, nan lanfè ou pral avè l. Yon vye bout papye, yon vye bout kat. E sistèm pote dwat la.